Bonjou lemond, bonjou Ayiti, bonjou tout dyaspora m genyen yo, bonjou tout dyaspora Ayiti genyen k ap soufri, ki nan difikilte, ki pa ka vini Ayiti. M voye yon gwo kout chapo ba nou. Mwen renmen nou, nou konnen mwen renmen nou. Jodi a m vin avèk yon nouvèl videyo pou nou. k ap satisfè nou e k ap mete nou alèz. E m ap voye yon gwo kout chapo toujou bay tout jounalis an jeneral, ni sa ki p ap viv Ayiti, ni sa k ap viv Ayiti. Jounen jodi mwen vini avèk yon gwo kout onè. Devan Letènèl, m vin di Bondye mèsi. M vin di Bondye mèsi pou sa li fè pou mwen e pou sa l ap kontinye pou sa l ap kontinye fè pou mwen. E m pap janm sispann louwe non li paske se li menm ki kache m. Se li menm ki kouvri m anba zèl li. Nan Som 91 vèsè 7, Li di m, Di mil mèt tonbe agoch, di mil mèt tonbe adwat, pa pè. E l ale ankò, l ale pi lwen, li di mechan yo p ap ka fè m anyen, tout mechan k ap kouri dèyè m yo, y ap tonbe anvan m. Malè a moun k ap pousuiv zouti David, revolisyonè a. E m vin la pou m voye yon gwo mesaj e pou m tou salye Kesnel Dorlean e pou m di l lè l ap pale pa pa l pinga l di chèf gang zo nan. M konn sa k fè sa paske ou menm ou pa t lè w te al lekòl ou te al aprann yo pa t ba w yo pa t janm aprann ou de Bondye ki kreye syèl la avèk tè a e nan jenèz premye Ki te di se pou latè fèt, li te fèt avèk lapawòl, ki, lapawòl ki senbolize de Jezikri, lam nan Kris a, atravè lèzaj ansanm avèk nou, paske li te la, li te ale nan 1 Jan premye vèsè premye, li di, Dye etè lapawòl, lapawòl etè avèk Dye. E disip de Jezikri yo pa t janm konprann pawòl sa a toujou. E li te ale toujou, lè Apot Pòl ki ta pral pèsekite kretyen yo, touye kretyen yo, li te kòmanse kraze yo an Izrayèl, li te kòmanse kraze yo nan tout ti vil poutèt yo ta pale de Kris mouri li leve. E poutèt mo sa, li te sispèk gen kèk kretyen nan lavil Damas k ap adore Bondye, e li te pran yon lèt nan sinagòg kote li te al, li te ale, li te pran domestik li avè l pou li te al pèsekite kretyen yo. Lè w milye wout la pou l antre nan lavil la, epi Bondye pase yon limyè devan je l, li te avèg, li te tonbe fas atè. E se la bandi apotre Pòl pral vin konnen kiyès yo rele bandi apot, bandi Sòl. E lè sa a, Bondye pral tou chanje non l tou, li pral rele l Pòl, Enben se la tou Bondye chanje non m tou l tou rele m Ti David. E lè sa a gen anpil moun yo rele m Zo David. An e di Golyat ap triyonfe depi byen lontan, kounye a Bondye reveye m pou m mete fren yon seri de bagay. E m ap mete fren yo san pay. E m pran desizyon si m ta di sa Bondye di m e m pran desizyon si m ta pale a pwòp mwen menm e pa de Bondye m pale e pou yon zanj sot nan syèl la pou l frape m pou l fè m kale vè menm jan Ewod te pran lwanj Bondye a. Tout sa map fè se gras Bondye. Paske se li menm ki te mete m sou tè a. Apot Pòl te parèt nan Kolosyen premye vèsè 15 a 16, li te di konsa, Se avèk Kris la Bondye kreye tout bagay. Se avèk Kris la Bondye kreye tout bagay. La gen kèk bagay fò nou aprann ni de Kris la. Kesnel Dolean map padone ou paske ou souvan di chèf gang zo M pral di w, FBI li menm li ta pale afè pa l. Men mwen m konnen moun moun Bondye sere a, li pap ni grangou li pap ni anvi viza. Si e te ou menm yo te ofri viza sa a, ou pa t ap ka pale pou Ayiti ankò. Ou menm ki fè w ka pale, w ap pale an favè de gang, ou ka pale an favè de gang, y ap di w men mwen menm 2 jem e mwen te ladann e mwen te wè mwen t ka pale. Bagay si w pa konn lemond ou pa ka pale de li. Fò w konn mond lan pou w pale de li e se pou rezon sa Bondye te al fè m fè 2 zan edmi nan klan didyab. Ou pa konn a moun w ap pale a w ap pale avèk yon pitit Bondye. Paske mwen menm tout sa m ap di yo m konnen yo. E pa moun k ap met pawòl nan bouch mwen ni tou mwen menm pa gen bòs nan tèt mwen ki pral di m men sa pou di ni mwen menm te pa ti bagay ap tache voye bon mwen tout se bagay m te aprann ki poko menm gen 2 mwa m te aprann nan Claudy Diab map vin fè pèp la konprann yon seri de bagay. Si w bezwen fè view, pa bezwen jan de bagay sa yo. Tout entèvyou m fè avèk tout jounalis gratis, paske mwen menm se peyi map fè. M pap vann, m pa, m pap vann vwa m. Non sèlman m kreye chanèl mwen, epi map fè entèvyou avèk jounalis. Ou pale don sèten de Marc Sony, si w te konn Marc Sony sa w pa tap pale de li. I ka ba w kout kòb. Menm jan lap negosye avèk chèf kwadèboukè yo pou yo lave dosye l pou yo mete l alèz non li pap janm ka alèz pou l ta alèz fò l ta detounen tout ti malere yo li te fè abi nan diva li te fè abi nan latranblè li te fè abi pou l te fè ponp anvan w pale de Max Sony poze Max Sony kesyon ponp sa kòman l te fè fè l e kote l tap travay pou l pou l fè jan de ponp sa yo tande pitit gason m m padone w. E m ap van yon gwo kout chapo bay tout bandi an jeneral, e m ta vle Eklezyas premye vèsè 3 kapte nan lavi nou sa sa t ap rapòte nou pou n ta fè tout vi nou ap travay pou n pa janm pran yon ti plèzi. M ta renmen pou zam yo sispann. Ti mesye 400 mawozo yo tou m pa ta renmen fyèl nou pete, m pa ta renmen nou mouri pase lè a prèske rive pa gen jou ankò pou Ayiti chanje. Pa gen tan ankò. Se sa ke m ap degaje m pou m fè travay la sou pou Ayiti li menm jwenn yon bèl pant. pou Ayiti li menm alèz. Pase Ayiti li pa peyi manman, li pa peyi manman moun kap manje li yo, li pa peyi papa moun kap manje li yo. Mwen pral di ou Ayiti fèt avèk tout richès li. Majorite tè Ayiti yo, don e politisyen, volè tè, pran yo, yo kraze kay ti peyizan yo, yo fè kay la dan yo rapid vit, Ti peyizan yo nan doulè yo nan pwoblèm mwen sim vini e ladann te ye tou mwen yon ansyen vòlè m te ye yon ansyen gang mwen te ye e mwen ti David la e fisi bal mwen te nan menm jete fisi bal la mal sove pèp la men poukisa nap pèsekite m nou menm ki jounalis kap fè vyou e ki grangou sou rezo sosyo a benediksyon pou sa ki pa grangou yo pase nan matye 5 li di benediksyon pou moun kap bat Pou tout moun viv byen youn ak lòt. Men tout moun kap bat pou yo fè viw bon. Pou Maxony peye w pou pran vwa Oriol, Dorilas ou pran vra Nazè, wap fon seri de bagay. Bon poukisa w pa pale de lamò? Poukisa w pa pale de gaspiyay pito? Hein? Poukisa w pa pale de nèg sa yo? Ou pa konn anyen de yo? Èske w ka pale de yo? Mwen t konnen, mwen t ka pale. Poukisa w pa pale de Izo? Poukisa w pa pale de Tilapli? Eh poukisa ou pa pale de poukisa ou pa pale de yon pakèt gwo chèf gang k ap fè aktyalite nan lari a? Ou pa ka pale de yo ou pa konn. Tou senpleman ou ka pran yon ti videyo lè gen yon bagay lage ou kouri lage l sou chanèl ou men mwen menm m gentan konnen yo deja granmoun. Pa fè sa. Pa fè sa. Ou ka sitwayen wi. Ou ka sitwayen ou ka konn li. Tout moun ka konnen w nan sosyete a ou se yon sitwayen. Men gen bagay fò w konnen anvan w pale. Ou pa sipoze kouri aji konsa. Mande w sa t pase nan Kwadèboukè semèn nan la ou pa konnen. Lè pèp Kwadèboukè t ap kriye, yo t ap soufri, pèp Grand Sèk, pèp Fonpayizen, pèp Sendomeng yo pa t ka desann manje yo t ap pouri a. Poukisa w pa t kouri fè yon twit pou w te pale alamò? Lè pastè Lochard Rémy, lè l te nan pwoblèm, poukisa w pa t rele kote l te a nan toumant, ou konprann li pa t alèz, poukisa w pa t rele lage l? Non, ou pa t konnen. Ou pa t kapab. Mwen menm, mwen m gen pouvwa pou m pale avè èvè chèf gang nan larepiblik. El paka pa tandem fok li tandem. Yes fok li tandem. E sil pa tandem Jojo dil li gen poul tandem demen se vre kanmenm. Ou ka la ta Ou ka la aprann jounalis ou a pou viv. Wi son se yon metye li wala aprann pou ka manje pou ka bwe men mwen e pa sak bal fem manje men mwen e pa sak bal fem bwe. Pase mwen menm pete Bondye a nan matye 4 li pa viv selon de pen selman. Li viv de tout pawol ki sot dan ma bouch. Pa tòtire pèp la toujou. Pa ba pèp la pwoblèm toujou. Kite moun ki ka pale pou pèp la pale pou pèp la. Kite grenn nan moun nan pale pou pèp la. Kite David pale pou pèp Izrayèl. Pase nou menm nou sot nan nasyon nwa, nou se sèm kam jafe, nou se la nou se pitit nou ye. Nou se pitit nou ye. Ou menm sou geta letranje. Ou geta nan dous dous, ou geta nan siwo. Mwen menm e anba moun mwen ye, nan moun mwen ye. Ou pa tande pla menm? Kras la poko sot nan pla menm. Kras la la pou sot nan pla menm lè mwen Ayiti sou yon bèl pant. Gade moun kap mouri nan lari. Ki sa w konn de moun kap mouri Kwadèboukè? Ki sa w konn de moun kap mouri Santo? Ki sa w konn de moun kap mouri Dival? Ou pa konn anyen de bagay sa yo. Tout moun sa yo yo nan pwoblèm yo ye. Kite m pale. Lè w pa konn anyen pou di pa di yo chèf gang, manke fouke, ti zo nan. Èske w konn kote m ye? Ou pa ka konn kote m ye. Pigaw voye moute pou fè views non sa ou pap janm ka fèl sou nonm e map diw tou avan tou mwen son vòlè mwen pap vòlè ankò Bondye efasil nan som 51 je peche kontre twa sèl senyè mpa peche kont ou menm non kesyon lèl do dòleyan e sèl ou menm kòm kòm jounalis ki pi voye moute sou nonm ou pa met ansyen chèf de gang non. M pral di w, wè nèg wap pale a son nèg ki te ere dè ere. M kite 13 machin lakay mwen, m kite valiz lajan, m kite kay yo boule, m kite yon bann bagay. Kite m pale pou pèp mwen an granmoun. Ki sa w konn de Grantier? Ki sa w konn de Bochan? Ki sa w konn de mwen? Ou te konn non m? E pa lè m vini an lamezi moun konnen m e e e Lamothe gen yon nèg nan tèt li? Èske nou te janm konn bagay sa? Èske w te janm pale de li? Bon, bon, bon m fagbenn. Trè byento m gen foto Marc Sony an ki gon bann tatou sou po li anndan, anba mayo l, moun pa janm konn sa l ye. Nan pa pran bèl figi nan sosyete a ankò, pase nan Eklezyasi di veye nou avèk filozòf yo. Wi, lè w wè Nazè li menm, li fè gwo bilding, tout bagay sa. Li al travay, l al kondi machin nan Miami pou l vin fè ponp li, e pa nan tè, e pa tè l vòlò. Orèl Dorilas la, si pa gon moun mouri, li pa vin Ayiti mèt la. Se pou sa wi m ta plede pou diaspora yo. Konbe moun ou ta de zo sa fè mal. Konbe ti malere ou te fè labi e pou wap pale de li a. Pa fè sa. Pa fè sa. Ou ka fè view. Ou ka ou ka de ti ou pran ti metye ou gen sou lou viv men ou men metye pa men malap. Men se bon Dieu ki fòme m. Ou ka li zetwal. Ou ka yon gran save men sa map di yo le kontre a pou yo. E pa menm bagay. Ay mwen map plede pou pèp. Map goumen pou pèp. Paske mwen menm e Ayiti m ye mwen menm map batay pou pèp mwen. So kite m. Ou konprann sa m di w la? Kite m fè travay map fè a. Si w ka rele m ou ka pote yon koripsyon nan lavi m pou yon bagay m di m de mwen di de mal. Ou ka rele m ou di m men sa w di pa bon men sa w di pa bon. Tankou ti malere yo. Tankou ti malere nan kwadèboukè ki pat ka al vann. Ki pat ka fon seri de bagay. Hein? Hein? Tankou ti malere sa yo. Sa se mache kwadèboukè. Golo zonyon golo kalalou. Pèp sa ou konn pèp sa ou konn depi kilè l pap ka hein ou konn depi kilè pèp sa pat ka ale vann ou pat janm konnen hein nèg wap pale de Marc Sony konprann sa m di w lan wap pale de yon pakèt bagay ou pa janm konnen pa fè sa menn ou ka konn sa w konnen men pa pale de mwen si w bezwen pale de mwen rele m pran nimewo m Fè yon entèvyou ansanm avèk mwen. Epi wap konnen ti kras de mwen. Ou pa konn anyen de mwen, ou pa kab voye moute sou mwen konsa. Paka mouri, kòm tande ou lage, ou konprann sa m di w la. M pa gen pwoblèm ou lage non. Men m konnen fòk sa chanje. M konn nan moman la, chèf kwadèboukè yo la. Daprè nouvèl mwen pran yo pa nan patipri menm. Se kraze yap kraze la. Yap mache pran antèn yo anvan. Mwen yo tanmen kraze. Mesye felisitasyon. E konsa li ye. Depi ou wè nou pat nan bon chemen nou tande bon vwa met nou nan bon chemen an retounen pran n rapid. Paske si nou pat tounen pran nou te toujou ret menm jan li patap bon pou nou. Chèf ki rele chèf ta vin fouke nou paske e pa tout moun ki vòlè, e pa tout moun ki visye an Ayiti. M pa renmen lè y ap di tout Ayisyen an. Non. M pral di nou mezanmi, m ta vle nou repenti, m ta vle nou konvèti pou nou al chita legliz pou pastè yo. Al mande pastè yo pou mwen menm y ap pale nou de mwen menm. Daprè yo menm, ki sa yo santi de mwen. Pa voye moute, pa fon seri de bagay pou Bondye pa dakò avè nou. Pase tout moun kap, tout moun ki site non mwen mal li pap byen dòmi lakay li. Bondye pap dakò avè w pase ti nonm sa a se pitit mwen, se pitit Bondye li ye. Rezon! Lè sòl te fin tonbe sou Damas. Lè Bondye te revele Ananyas pou l t al fè Sòl wè, ki sa l te di l? Nonm sa a, Mèt, m pa prale non. Nonm sa a se yon nonm, yon vye nonm li ye, yon vòlè li ye, se yon bandi li ye, m pa pral fè l wè. Sa pa pou ou, sa pa nan men w, Ananyas. Sa pa nan men w. Se Bondye ki voye w fè yon moun wè. Bondye di Ananyas, Pa poze m kesyon, se mwen menm ki Dye. Jezikri di, Se mwen ki Dye. Paske m gentan pale a nonm nan, m frape l atè, m di l, Poukwa ti pèsikite? Ou konprann sa m di w la? Lè l mande ki moun sa, l di non mwen pèsekite a, se mwen menm ki Kris la. Antre nan lavi l la, y a fè w konn plis bagay. Men pitit, men poukisa la a? Hein? Poukisa la a? Mwen menm m chwazi repanti, m bay Kris lavi m, epi ou menm menm nan ou pran vi w ap fè. Pa fè sa, pa fè sa, pa fè sa. Nonm sa a se yon ewo devan Letènèl. E pa nonm k ap kouri dèyè viza, e pa nonm k ap kouri dèyè manje, e pa nèg, e pa nèg ki bezwen anyen. Ou wè m dakò, m mèg pou peyi m, m renmen peyi m. Ou ap pale tankou lè moun ap pale don seri de bagay. Bagay sa yo, e vanite yo ye men. Depi m gen de kwa pou m viv, m pa bezwen anyen anko. Selman fè m wè peyi m. Ou konprann? M se nèg ki konn ap met yon mayo k ap vann 80, k ap vann 100 dola ameriken. Ou fè sa sou mwen, m ap plede pou peyi m granmoun. Bon m chans lan. Ba ti David chans pou l pale pou peyi l. Pase li menm jan de bagay sa yo, li pa ladan yo anko. Ou konprann? E pa nèg moun pral met pawòl nan bouch mwen pou lajan. Nèg wap pale de Oriol, wap pale de Nas. Sè pòv yo ye devan mi granmoun. Pòv a koy nan mwen devan Letènèl. Konesans Bondye bon mwen. Nèg sè pòv yo ye men. Pa pale de nèg sa yo. Ou konprann? Nèg wap konye a la, konye a la ou pran chanèl YouTube ou wal fè tout pou Max Sony yon vòlè. Li baw nan kòb la tou. Li baw kòb fèl. Konye a li pa pale. Li wèl pa ka tòk mwen. Li wèl paka rive sou mwen. Al branche zo ti David revolisyonè. Epi wap wè bagay. Wap wè kiyès ki maksyonè. Nèg la tou pale de tèt li. Li tou avili tèt li. On nèg la site tout non moun te site yo. Ale sou chanèl mwen an wap wè. Sou bezwen pran nimewo telefòn mwen. Epi ou ka relem. Nan moman la mgon lòt nimewo m pap ka bay li. Paske m travèse non lòt peyi m pap ka bay lòt lòt nimewo a. Trè byento, liv la pral, liv la pa manke 5 jou pou louvri granmoun. Gen bagay ou pral konnen, ou pral wont de sa w te di de mwen an, chèf gang zo. FBI pa t ap janm ka pran m monchè, m pa grangou, e pa nèg k ap kouri dèyè viza. Ou wè mwen menm? M se nèg ki pral Ozetazini, se komès m pral fè. Men, men sa m vann ou pou peyi m, bon m kòb mwen pou m ale, e konsa l ye. Ay mwen menm epa se mwen menm si ke m goumen pou m ba yon nasyon peyi l m pa ka pral bese figi m devan l ankò poukisa la pandansetan ou konprann m gen mwen gen bannann nan peyi m ou konprann sa m di w la m gen vye patat m gen yon pakèt vye bagay ki la sèlman men sa pou w fè timoun yo wè k ap pede tiye moun nan lari a mande tèt sous pou yo mande tèt sous timoun sa yo pa ka kanpe devan Bondye non chak depateman gen yon tèt sous dlo bon parèt nan chak tèt sous dlo yo parèt avèk bako lodè, pete tèt sous lew kite dèyè gòl la tou ouvè pou wè si tout pap neye. Men nou poko men nou poko Bondye bezyen fè yo sa, nou jis vle prechon levanjil andedan zòrèy yo ou konprann pou yo repanti, pou yo kite move zak yap fè a, epi pou Bondye chanje lavi yo. Paske menm janm chanje a, m ta renmen tout bandi chanje pou yo wè yon nouvèl Ayiti, epi sa ke ou konprann leta bezwen pou mete nan jandam, sa ke leta bezwen ou konprann pou yo mete nan lame dayiti poul pran timoun yo e grangou yo grangou monchè se grangou m pral di w m gon fòmasyon ki se la vi de bandi map vin avè l sou chanèl mwen ou pral wè tout pwoblèm bandi e lè sa w pka pale antan kon jounalis paske si w pa konn bandi yo pa ka pale de li anvan w pale fòk w konn moun wap pale de li a ok lè w pran non tout bandi yo. Mwen menm mwen m ka di lapolis kraze yon bandi pou ki rezon? Pase bandi mwen menm m te yon egzanp m te chèf tout bandi yo. An jeneral an Ayiti. Pase son wa ki te mete m premye chèf. Lè depi se wa ki mete w nan tèt tout bandi. Wa nan tèt wa nan tèt tout ti bandi an Ayiti. Espesyalman yon ma pale avè w la yon yon menm. Li nan tèt tout ti bandi an Ayiti. Tout ti bandi k ap fè tout radòt men li menm depi l kanpe l di silans silans li di kraze kraze brize brize. Nou gen kèk bagay men nou pa pale de li lè w pa konnen l, men se mwen menm ki wè, tout byen sa yo se lè byen yo pi, m re, poukisa on pèp ap, on bò ap viv on bò pap viv? Ou konprann? M s on tip de Moyiz. Pa pèsekite m. So, ki, ki, ki, ki, pito kite bandi yo k ap pèsekite m pito, m ap plis alèz epi pou m pa wè nèg, se nèg nan leta e nèg avè. Ok, m pral di w, pa gen leta an Ayiti. Kote m pral di w pa gen leta an Ayiti, ou pral di m sesi. Pa genyen granmoun. Kote ou pral wè pou yon bandi antre nan prizon pou l ap jere yon baz, pou l ap fè tout sa, tout sa ki nesesè. Kiyès, nan men ki moun li jwenn lòd sa? Nan men prezidan k ap jere peyi a? Ou swa nan men minis k ap jere peyi a? Minis k ap jere peyi a, kiyès, ki kiyès ki mete nèg k ap dirije prizon yo? Kòman nonm sa fè gen tout zam sa? Trè byento lè liv la ouvè se vwal w ap tande k ap pale kòman Ayiti peri. Ou pa konn anyen de Ayiti. Kote ou ye ou tou ere menn. M son ayisyen, m pa ka renmen wè, ok m pral di w m ap woule machin, machin yo ki machin yo ye, machin vòlè nan men ti malere m pran yo, ou panse yo t ap fè m byen? Pandan m pran dezan edmi fòmasyon legliz, ou panse l t ap fè m byen? Bon pandan m ap pale avè w la la tèlman m di w pa gen leta, yon yon toujou gen yon yon toujou gen telefòn nan men anndan prizon. Lap fè tout e di tout bagay. Lamò dòmi lakay li alèz gaspiyay dòm alèz. Sèlman ti sòlda yo t pa alèz. E sa kèm ap vin a lavi de bandi pou ou. Lè nèg yo nan mafya e pa lajan yo touche pase sa non. Pase nèg yo ki do ap fè yon kidnapin pou 2 milyon dola pou 3 milyon dola bon nèg yo gen yap bay lajan bon. Gen nèg ki konn sot a 2 mil. Gen nèg ki sot bon gen ti sòlda ki konn sot a 400 dola. Ki sa w konn nan bagay konsa ou pa konnen. Bon. E map di tout moun. An jeneral, on gwo kout bonjou, on gwo kout bonswa ankò. Pase mwen menm, mwen m devye pou m mouri pou Ayisyen, pou Jezikri. Nou pa t ap janm ka kwè nan mwen, pase Kris la te vini, yo pa t kwè nan li. Pa bliye mezi moun k ap pale de, k ap, k ap, k ap voye moute sou nou. Men 400 mawozo yo ye, 400 mawozo nasyonal ni entènasyonal. Depi y ap kouri dè ti David yo se Golyat. Bannann nan w koupe l. Ou te m bannann nan lè w koupe l antan ke abitan. Ou netwaye pye a toujou pou l ka lage yon 2 yon 3 rejim. Men peyi a ye menn. Ok, ki jan w ta pral panse w pou m konn tout richès Ayiti genyen, epi mwen menm, epi mwen menm pou m ta pral nan peyi blan pandan se tan m ap pale pou peyi m. Non granmoun. M pa t ap janm ka fè jan de bagay sa yo. Ou konprann sa m di w lan? M pa t ap janm ka fè l. Ti machin pa ka moute, ti machin pa ka desann. Map voyon mesaj ba papi dival nan zòn michou ou fè twòp bagay tande zanmi ou fè twòp bagay lamò pran dispozisyon men sou di w chèf Si w di w se premye chèf, ou kounye a w pa ka pral kite lè liv la ouvè nan jou k ap vini yo, mwen al bay manman w, mwen al bay nou manman w, w ap voye kòb kidnapin ba li, m pral bay nou, konprann ti frè gaspiyay la, nan mestik k ap bat pou yo pou antre Ozetazini, pou m pral bay nou l, w ap voye kòb kidnapin ba li. E sa k a kraze peyi a, pou m pral bay nou tout madanm ou yo, apre sa, ki sa k pral gen la menm? Pwoblèm nan larepiblik, epi tou m pral bay kèk gran touryan toujou. Pwoblèm nan larepiblik! Gade moun kap kraze peyi a. Kounya yo ranje kominezon avek ameriken, ti yon ti grangou, ou konprann sam diw la kounya la ke bral bè. Ki bò sa? E mwen rele pitit Desalin nan yen? E mwen rele pitit Desalin nan yen? M ta frape men nan figi yo monchè. Ayiti tap tou pran lendepandans li avek yon sèl grenn ti nwa. Kounya kòman ok minòt, ki bò minòt sa ta pral antre? An menm. E wi yo ka arete yo, ou t nan peyi yo, mwen m pa nan peyi yo mèt la. M pa nan peyi blan mèt la, kisa w konprann? Mwen menm m ak goumen pou ti pèp mwen kap pase mizè nan peyi blan pou yo vin pran plezi yo Ayiti fasil. Izo mò konn tire anpil. Ou pran zam ou epi ou met on bagay byen lwen wap wap tire. Ou bon granmoun. Men si w te nan lame dayiti l tap pi bon. Si w pat mouri pou peyi a, li tap pi bon. E sa k fè m chwazi fè yon voice 30 minit pou m voye pou lemond. E pa alèz kwadèbouk a alèz. Pandan liv la poko ouvè, pandan m fè entwodiksyon liv la, lanmò bay trèv. Men mwen menm etann map tann. Apre trèv la ou wè sa m di w la, epi mwen menm, mwen menm, mwen menm, lapolis, dcpj mete w a la dispozisyon, pase m pral fè w yon fòmasyon di baz 400 mawozo, epi w ap tou konn tout antre sòti yo, epi lè w antre fyèl ou p ap mòye pete ankò, yo p ap voye dife sou cha w. Pase m wè nou di 4, nou bay baz la rele 400 mawozo, pou nou ka pa antre anndan, li pa 400 mawozo vre, manti. Pa bay sa monchè, si l 400 mawozo, genlè gen lenpòt, lenpòt, genlè lenpòt, Desan pa gen zam nan men yo. Gilè Dèsant gen zam? E m poko janm fin di Dèsant gen zam non. E lè liv la ouvè na konprann yon seri de bagay. Pase la repiblik gen pwoblèm. Kòman w ta santi yon dyaspora ki gen 50 an, li gen 10 an, li gen 15 an li pa ka menm vin jete yon ti dlo nan peyi l? Hein? Kijan w pral santi ti machann yo lè yo bral vann ti bous yo gen ti monnen 10 dola lè nèg yo soti dezè a Dezè di maten, m pral lwe lavi bandi pa fasil menn. M konn fè 3 jou lapli ap tonbe sou mwen map veye machin pou m vòlò m paka prann. Kijan w ta pral santi w pou m ta ret nan yon bagay konsa? Granmoun yon sitwayen kap pale avè w la menn pa fè yon seri de bagay si w pa konnen yo tande. E m ta vle tou anvan yon jounalis pran miko lap voye moute fò w di konsa tou. Timoun yo e grangou yo grangou. Ay mwen mwen m konnen grangou te mete m. Wi! Mwen m pa pè pou m di e vòlè mwen te ye. Kijan sa David te ye? Moïse te yon tiyè tou. Mwen e sou la bib map mache. Nou menm nou kap mache sou rit vodouyizan nou pa konn sat rit vodouyizan. E nou pap mache sou rit vodouyizan tou non. Nou pèdi ray la nou tonbe atè. Si e pa sa Ayiti pa tap tonbe nan nan sal te tonbe a. Premye liv Divalye a kisal te di? Nan premye fè la li di reflechi regilyèman. Ou konprann? I di, Kesyon se ki sa meditasyon vle di nan vodouyizan? E sa k kesyon an? E pi lòt yo reponn, lòt ansyen gad yo, makout yo reponn, Meditasyon vle di reflechi regilyèman sou tèt ou pou konekte w ak lanati pou konnen sa tout pou konnen ki lanmou tout lwa pote. M pran l konsa, si nou plis konnen na vin kote m pou nou konnen na rele m pou nou konnen. Wi. Aye di Freda senbolize lanmou. Si w son vodwizan, w pa ka nan pede tiye w, si w son ougan, w pa ka nan pede tiye moun tou, paske w se vodwizan. Apre lè Desalin li te vini, li te fin ba nou lendepandans. Menm li menm ankò l te di pa tiye moun ankò wi. Sa fini wi pase nou tout se ayisyen nou voye blan yo ale. Kounya la ou jwenn moise antre nan an lejip I fèt an lejip I li menm sa l te touye yon ejipsyen pou l te ka bay izrayelit yo libète. Kounya w jwenn ayisyen kap manje ayisyen. Jounalis yo nou pran mikwo ou wè yap voye moute san yo pa konn anyen non. Yap non fòk on atè a ou pale de atè a. Kite m fin fè fòmasyon yo. Epi nap konn atè a pou n pale de atè a. E pa wè yon moun mouri, di yo wi, Kwadèboukè an danje tèl. Men fò w konnen, tankou Junior, non ka di lapolis pete tèt yon bandi nan Micho, men fò w konnen l te yon antèn, fò w konnen l te vòlè tè, tankou w pa ka mouri wè nèg Kwadèboukè lage a, ou pa konn sa ap chache. Paka mwen pi e pi gwo elit papa tout vòlòtè yo ye. E nèg sa konn ap fè dil avè m son machin gri wi l te ye. Kounye a la l son machin tonton l l ap woule nan vil Micho wi. Hein? Ou ka pale de kòlèg, èske w konnen l gen yon prado blan? Èske w konnen se sou pikòp sèlman l fè kidnapin? Èske w konn sa l fè nan lavi l? Ou pa konnen. Sèlman sof ap pale de li. Kite m pale pou pèp la, pou yo konn kote yo ye. Nan won w ap pale avè w la la. Si 400 mawozo ap sòti pou l pran lari, ki wout ou konnen pou l pase? Sa nan liv la. Tout dcpj gen poul konn sa nèt an jeneral. Kitem plede pou pèp mwen, pandan se tan nou pa konn anyen. Nou nou pa konn sou kisa baz, nou nou nou pa konn sou ki baz pou nou kanpe lè nap pale. Fò nou yon entwodiksyon pou nou konnen sa nou bal di an. Bon m salye tout fanatik mwen yo, tout moun ti tòk yo, travèse, travèse, travèse gen bagay pou nou konnen. Sou ti David revolisyonè ale ale sou chanèl la branche epi abòne epi pou nou rive pi pou epi pou mesaj la rive pi lwen paske mwen menm lè map di nou abòne epa lajan m bezwen epa vyou m bezwen non sa vle nap abòne pou sa vle di poul ka poun pataje l poul rive pi lwen nou konprann sa map di nou an e liv la liv la gen pou louvri la. Liv la gen pou li pa manke 5 jou pou louvri e lap ouvri sou paj mwen lap premye ouvri. M ta vle tout dcpj tout jounalis yo branche paj la Ti David Zo Ti David Revolisyonè pou nou branche l pou nou ka konn sa kap pase nan la repiblik pou nou konnen lavi yon bandi pase m gen fòmasyon kòmansman vi yon bandi finisman vi yon bandi. Epi nou bral wè reyalite a. Epi tout bandi yo li menm yo menm yo bral tande epi pou yo alèz. Babay, se te zo ti David revolisyonè ki t ap pale e se repons li te vin fè avèk Kesnel Dorlean ki t ap k ap pale pou Marc Sony e lè l ap pale li pa ranje bouch li i sof di chèf gang zo nò. Fò w konnen. Kisa pou di anvan w pale ansyen chèf gang zo. Si m te toujou chèf chèf gang, ou pa t ap janm konnen m. Ou pa t ap janm wè vizaj mwen. Ou pa t ap janm konn bon non m. Sèl sa m te ka di w. Èske w te konn moun w ap pale a? E mwen t met tèt mwen deyò. Pa pèsekite m pandan m vle plede pou pèp mwen. Tout tan n ta wè Ayisyen ap pase mizè kote nou ye a, nou t ap toujou kontan. Men mwen menm, ki sa m fè? M tou ret anba pye yo epi mwen m ap voye wòch. Dakò babay. Se te Zo di David revolisyonè. Orevwa babay. Kwadèboukè gen yon ti souf e Dival menm nan moman la poko janm gon souf paske e. Ansyen chef gang 400 mawozo pat ko pale de li antyè kounya la m gen pou m vin avek foto ti papi kap bay pwoblem nan dival e foto maxoni nan menm do tou ni kò plen tatou e paka mouri foto te fè avek bèf lan li nan menm tout bagay map lage tout nèt.